Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre la kayou pou nou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon konsè nan tout sa kap pase aktyèlman la nan peyi d'Haïti tankou lòt bòdlo. Jodi a se jeudi 6 octobre 2022. Yon lòt fwa nou vrèman kontan rantre lakay ou avèk menm vibe la, menm kontantman, menm vibrasyon sou chanèl paw la ki se RL prod pou nou kapab eksplike sa kap pase nan peyi dayiti tankou lòt bò dlo nan bon jan ti mamit. Nan kad emisyon sila nou pral pale de zam sa ke bandi yo menm yo genyen nan moman an, yon zam ki bay gwo kè kase, yon zam ki pa mete cha blende yo alabri. Nèg yo gen yon zam la ki rele barèt M82 zam sa li menm yo pèse cha blende a avèk zam sa. Polisye yo ki gen boukliye yo konn mete devan yo pou yo al mennen operasyon nèg yo genyen zam nan moman la pou pèse boukliye sa nèg yo gen zam tou pou pèse cha blende yo antouka nou pral bay plis detay sou zam sa nan kad emisyon sila pran ti chèz ba nou rete la pa deplase nap kontinye. N ap pale de chèf diplomasi kanadyèn nan li menm ki mande pou gouvènman Ariel Henry a chita negosye ansanm avèk nèg Jenèf yo alye an fanmi manyen youn manyen tout yon fason pou yo kapab pèmèt gaz la sikile nan peyi Dayiti pou tout moun kapab vakye nan aktivite yo lib e libè. Lòt dosye nou prale dirèkteman nan zòn Pòdepè kote lapolis nan zòn sila tap mennen yon operasyon, yo fè chèf de gang sa li menm ki se Kervenson Georges alyas Kokayin fè vwèl pou peyi san chapo. Kidonk nou pral bay tout detay konsènan 2 chèf de gang sa li menm. ki se Kervenson Georges alyas Kokayin. Yon lòt fwa lapolis fè yon grenn nan 400 mawozo fè vwèl pou peyi san chapo nan moman nap pale a la apèl nominal kap fèt nan baz 400 mawozo ebyen grenn bandi sa li menm ke yo poko revele idantite bandi sa ebyen apèl nan moman la kap fèt nan baz 400 mawozo yo mete absan pou bandi sa. ikonpri pou Jòj Kevenson alyas Kokayin li menm apèl nominal kap fèt nan baz dènye rèl lan nan zòn Pòdepè yo mete absan pou chèf de gang sila. Antouka se prensipal enfòmasyon sa yo ke nou pral devlope sou chanèl paw la ki se RL prod. La famille Nou pral pale de zam sa ki se barèt. Sè dènye tan nou wè moun te kòmanse pran souf avèk bandi konsènan ti cha blende yo. Lè ti cha blende yo pase yon kote yo ratibwaze bandi. Depi ti cha blende yo kanpe pa gen bandi k ap pase nan liy nan. Ebyen nan moman la bagay la vin tèlman rèd pou cha blende yo paske nèg yo vin gen yon zam la ki rele barèt M82. Fòk nou di zam sa li menm se yon zam ki fabrike Etazini. Zam sa li antre an aksyon nan lane 1982. Se yon zam ki fabrike spesyalman pou pèse mi. Se yon zam ki fabrike spesyalman pou pèse machin blende. Se yon zam ki tèlman pwisan, zam sa se pa yon zam ke w kapab tire moun avèl paske lè w tire yon moun avèk zam sa se dekapite ou dekapite moun sa paske zam sa li menm tip de bal li pran se bal M 50 antouka ann pale de zam sa ki se barèt M 82 se yon zam ki fèt nan peyi Lèzetazini pou konbat anpil obstak. Zam sa se yon zam de gè ke moun yo itilize sitou lè nèg yo oubyen lè sòlda yo pral nan gè, gen yon seri de cha blende ki konn parèt ap bonbade sòlda yo, nèg yo itilize zam sa ki se barèt M 82 a yon fason pou pèse cha blende sa yo pou pwoteje sòlda yo ki atè a. Zam sa li menm li tire ak yon vitès de 964 mèt pa segond. E zam sa a, li gen yon pòte maksimal de 2 kilomèt. Kidonk, lè yon moun ap gade zam sa ki se barèt, ke nèg yo genyen zam sa nan men yo, kounye a n ap mande, ki kote nèg yo jwenn avèk zam sa? Yon zam ki sipè pwisan. Zam sa a, m ap ba nou tout detay wi, an nou mèt pran ti chèz ba nou, an n tande ki tip de zam ki nan men nèg yo. Zam sa a, li gen yon pwa. M kapab di yon mas lè w ap leve l, li peze anviwon 14,1 kilogram. Sa vle di fòk ou gen fòs pou pote zam sa. Se pa nenpòt timoun ki ka pote zam sa ki rele barèt. E n ap gade l la, zam sa li menm, li gen pye, ou ka mete l atè epi pou w ap pèse chablende ansanm avè l. Longè zam sa. N ap pale de longè maksimòm zam sa a, li se 121,19 oubyen 171 santimèt maksimòm. E longè kanon zam sa a, li se 773 milimèt. Zam sa a, ki se barèt M 82, zam sa li menm se yon zam ki fabrike nan peyi Lèzetazini, spesyalman pou militè yo pou yo kapab m kapab di debarase yo sèten obstak. Zam sa a li antre an fonksyon nan lane 1982. E fòk mwen di nou, zam sa yo tip de bal li pran se bal M 50. Se pa nenpòt ti zam. Zam sa a, se zam ki fabrike spesyalman par l'OTAN. Se pa nenpòt ti zam. Zam sa yo nou pap jwenn li nan men nenpòt moun. Zam sa yo. Itilize sèlman nan peryòd de gè. Zam sa yo se pa zam ou kapab jwenn nan lari. Se pa zam w ap jwenn nan men polisye, se pa zam w ap jwenn nan men swat, se pa zam w ap jwenn nan men oken lòt kò spesyalize ke lame. Men ann gade la nan peyi Dayiti nèg yo gen zam sa n ap gade la sou ekran la ki se barèt kat M 82. Sa vle di pa gon polisye nan moman an nan cha blende yo ki alabri avèk zam sa. Nèg yo ap pèse cha blende, nèg yo ap pèse anpil m kapab di boukliye polisye yo genyen. Kounye a la, lè nèg yo wè yo genyen pil bagay sa yo nan men yo, yo vin drese tèt yo an veritab belijeran anfas gouvènman Ariel Henry a la. Se la rezon pou lakèl nou wè Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout, tou pwisan. Se la rezon pou lakel nou wè neg yo pa fouti desann anba pou yal debloke terminal varreux. Se vre nou wè leta a li gen yon seri de traktè blende, yo mete yon bann tol blende sou li, neg yo mete vit blende yon fason pou yal debarase wout la, yo pap kapab. Pou ki rezon avek barèt zam sa ki se yon zam ki tire avek yon porte de 2 kilomèt, Nèg la ka kanpe ak yon distans de 2 kilomèt pou l tire avèk zam sa. Zam sa vitès li se 964 mèt pa segond. Se pa nenpòt zam non mezanmi. 964 mèt zam sa fè. Grenn bal la fè nan yon segond. Kounye a kiyès ki pral alabri avèk zam sa? Ki polisye ki pral pèdi tan l pou al mennen operasyon anba pou al bay nèg sa yo touye yo? Alò, nou wè nèg yo gen rezon yo si yo kite tèminal Varreux anba jan l ye a la. Nèg yo gen rezon yo. Pou yo pa al pot tèt yo anba. Antouka, Jenèf Alye an fanmi manyen youn manyen tout, yo menm, yo. Tou pwisan avèk zam sa ki se Barrett M 82 ki antre an fonksyon oubyen an itilizasyon nan lane 1982 e zam sa li menm li fabrike Ozetazini li pran bal M 50 Nou kapab di zam sa se pwodui lotan. Kounye a la, lè nou di zam sa, ou ka dèyè yon gwo mi. Nèg la kanpe avèk barèt M82 a, l pèse mi an l touye w. Dèyè yon mi ki mezire 1 mèt depesè, ou pa alabri avèk zam sa paske l ap pèse l, l ap touye w. Afè w tande polisye ap mete boukliye Pou grenn bal ap vide pou w pa pran bal, avèk zam sa wap pran bal paske li menm li fabrike pou sa menm. Afè pou nan cha blende, ou tande ti Magalie blòdè men lap fè san pou nèg yo pa touye w la, se se jwèt pa gen bagay sa paske nèg yo yap pèse blende a e yap touye w paske zam sa li menm Li konstwi pou sa. Kounye a la ann tande yon lòt bagay. La nou pral fon kout pye dirèkteman nan peyi Kanada. Ebyen la fami, chèf diplomasi kanadyèn nan ki se Mélanie Joly, li menm li mande pou gouvènman Ariel Henry a chita pale avèk nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout. Pou yo dyaloge, pou yo kapab jwenn yon trèv. Yo mande yo la pou yo negosye, yon fason pou nèg yo ka libere tèminal Varreux a pou gaz kapab sikile. An n gade byen. Nou wè anpil ipokrizi k gen nan peyi a? Ayiti te voye 12 milyon dola ameriken bay gouvènman kanadyen an pou yo vann nou. materyèl blende pou n al konbat bandi. E, nèg yo te di pi gwo obstak yo se nèg Jenèf alyen fanmi manyen yo n manyen tout. Se yo k pi gwo obstak yo. Yo te voye kòb sa a pou yo achte materyèl blende pou y al konbat bandi. Ebyen, gouvènman kanadyen an, nou pa konn pou ki rezon, yo pa janm voye materyèl blende sa yo ba nou. Men kounye a la, Mennag yo vin gen yon zam ki rele barèt yap pèse cha blende. Yo pa vann nou blende, yo voye zam ba nou pou pèse ti blende ke nou te genyen yo. Sa vin tèlman rèd nan moman an pou nou, nou pa konn sa pou nou fè. Ariel Henry sòti nan silans li, li mande kominote entènasyonal la pou vin pote l sekou avèk bandi yo. Kounya la a, Kanada li menm, avèk plizyè lòt peyi yo mande pou Ariel Henry degaje l kou mèt Jean Jacques pou l negosye avè yo. Tandike lòt peyi yo, yo di yo pa p negosye ak teworis, yo di yo pa p negosye avèk bandi. Nou menm pa bò isit, yo mande nou pou n chita pale ansanm avè yo, yo mande nou pou n chita pou n negosye ansanm avè yo. Sa vle di kisa? Sa vle di pèp ayisyen, desten nou se nan men nou li ye. Sa vle di se nou menm ki pou degaje nou kou mèt Janjak pou nou sòti nan sa nou ye a. Pa gen moun ki pral retire nou nan sa nou ye a. Antouka, nou deja konprann, Ayiti pa gen zanmi. Swadizan moun ki di yo se zanmi nou, yo pa zanmi nou vre. Si yo te zanmi nou, yo pa tap janm kite zam sa a ki son zam de gè ke nèg yo pa menm nan peyi yo yo pa itilize zam sa a Canada yo pa itilize zam sa a Etazini yo pa itilize zam sa a la France anpil lòt peyi yo pa itilize zam sa a zam sa a yo itilize l sèlman an peryòd de gè peryòd de gè lè gen gwo cha blende kap bonbade sòlda yo atè a Ebyen nèg yo itilize zam sa ki se barèt M82 pou pèse cha blende yo yon fason pou kapab sove lavi sòlda yo ki atè a. Zam sa yo pa bay moun lòd pou tire sou moun avèk zam sa. Depi w tire yon moun avèk zam sa ki se barèt M82 ou rache moun nan pak an pak. Men la nan peyi Dayiti nou wè nèg sa yo, yo gen zam lan. Nèg yo gen zam lan kounya yo kòmanse pèse cha blende. Ann gade byen ipokrizi a. Eske nou gen zanmi? Eske moun sa yo ki di yo se zanmi nou, eske yo zanmi nou tout bon vre? Antouka, nou se gran timoun, nou travèse lari pou kont nou, nou chanje dan, nou konprann, nou kapab wè eske nou gen zanmi oubyen si nou pa gen zanmi. N ap kontinye, Lapolis ki t ap mennen yon operasyon nan blòk 400 Mawozo, presizeman nan yon zòn ki rele Balatong, Nan komin kwadèboukè ebyen fòs de lòd yo yo mete do yon bandi nan 400 mawozo atè pou le moman nou poko konn idantite bandi sa e fòk nou di se udmo lwès ki touye sòlda sa pou nèg 400 mawozo yo antouka lanmò sanjou li menm li genyen yon sòlda anmwens men fòk nou di nan moman bagay yo rèd nan zòn 400 mawozo. Dènyè fwa nou wè nèg yo te gen yon volonte pou yo te fini avèk nèg 400 mawozo yo. Men kounya la nou pa konn ki lòd ki pase, jan polisye yo oubyen ti Magali te stab lòt bò a, yo pa stab ankò. Nou wè aprè lanmò enspektè a, lapolis avèk. Tout moun ki te nan Leta yo te detèmine pou yo pran lanmò san jou. Apre yon sèten tan, nou wè bagay la frèt. E, pa bliye te gen yon ougan nan emisyon Maten Deba, li di lè yo te di yo pral pran lanmò san jou, gen yon otorite an fonksyon ki nan gouvènman Ariel Henry an ki te pwomèt yo lajan. Li te di n t ap ba yo anviwon 30 mil dola ameriken pou yo pa t al pran lanmò san jou. Men kounye a la, dosye lanmò san jou a frèt. Lanmò san jou gaye dan lanati. Ebyen ti Magalie li menm ta sanble pa lòbò a ankò nèg yo repran lòbò a pou pi rèd e selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè genyen yon bis ki tap sòti an repiblik dominikèn avan yè a la yè madi a yo pat fouti travèse e selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen de bòn sous nèg yo lè pou yon bis pase nan zòn Kwadèboukè a, fòk Boyd la. Fòk ti cha blende a la. Ti cha blende a ap avanse, Boyd yo atè a y ap avanse, epi bis la ap pase. Bis la ap pase. Lè bis la fin pase, epi nèg yo remonte cha blende a, yo retounen nan baz yo. Depi pa gen cha blende, pa gen Boyd nan liy nan la, pa gon bis k ap ka pase nan zòn Kwadèboukè. Nèg Kwadèboukè yo tounen pou pi rèd. La police, leta, nèg yo pa gen volonte pou yo rezoud oken pwoblèm nan peyi dayiti. Antouka pèp la, desten nou nan men nou. Se nou kap konnen kisa nou vle. Eske nou vle viv byen? Eske nou vle ret mouri? Ou byen nap fon revolisyon, kelke nan nou ap mouri, men kondisyon lavi nou ap chanje. Antouka, mwen menm mpap di nou kisa pou nou fè, se nou konnen kisa nap fè pase nou gran timoun nou chanje dan nou travèse lari na voye je n pou nou wè èske nèg yo vrèman yo gen volonte pou yo retire nou nan sa nou ye jounen jodi a kounya la nap fon kout pye nan zòn pòdepè ebyen chèf de gang sa li menm ki rele kèvenson jòj alyas kokayin ebyen lapolis nan zòn pòdepè fè misye fè vwèl pou peyi san chapo ayè madi 5 oktòb 2022 a. Misye li menm ki tap opere nan zòn ki rele kasav ebyen lapolis yo menm yo te fon parèt nan zòn sa ki rele kasav nan baz misye menm baz sa ki se ki rele dènye rèl ebyen lè lapolis debake nan baz sa yo mete plizyè grenn bal nan lestomak misye nan moman nap pale a la Kervenson George alyas kokayin ki se chèf gang baz dènye rèl nan lokalite. Kasav anndan nan pòdepè ebyen misye li menm li deja fè vwèl pou peyi san chapo lòt dosye bon dosye sa li menm se yon dosye ki deja ap fè bòz sou tout rezo sosyo yo nou tande teriel telus ki pale sou sa nou tande guerrier henri ki pale sou sa kidonk enfòmasyon ki ta fè kwè ke gouvènman Ariel Henry a li menm li voye 10 milyon goud al jwenn nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout e nèg Jenèf yo di sa poko kòb se 70 milyon goud pou leta ayisyen voye ba yo kidonk si leta ayisyen Vrèman bezwen tèminal Varreux debloke. Si se ta vre sa Guerrier Henry di a ou byen Theriel Thelus sa pa vle di map mete jounalis yo an dout non men kòm nou menm nan RL prod nou pap voye flè pou pèsòn nou menm nou la pou nou fè des analiz e nap pèmèt piblik la tou ou byen entènot nou yo konprann bagay la pi byen. Si se ta vre nèg G9 yo ta resevwa 10 million goud epi yo dil trò piti. Nèg yo ta mande 70 millions goud pou yo libere terminal Varreux. Sa vle di pap gen batay ditou kap fèt vrèman non pèp la. Nou wè bagay yo. Eske se vre sa m tande a? Si se vre sa m tande a pa gen batay kap fèt. Si 10 millions goud ka achte yon batay, si 70 millions goud ka achte yon batay, sa vle di tout sa Babekyou tap di yo tout se pawòl. Babekyou se dega se batay li tap batay yon fason poul kapab jwenn enterèl poul kapab jwenn bè li babekyou pa tap batay vrèman pou pèp la sòti nan sal ye a si se ta vre e si se ta vre ki avni babekyou eske babekyou ap ka repran lari ankò pou mande pèp la ann kontinye manifeste pou lavi nou chanje eske babekyou ap ka toujou pale nan non moun ki li kel toujou ap di ke se moun ki ap viv dan la mizè dan la kras dan la provrete. Eske se vre sa m tande a? Si se ta vre, antouka, pèp ayisyen pa gen pèsonn nou kapab fè konfyans, pa gen moun ki ka pran defans nou kèlkeswa moun ki ta vini ki di pèp la ann pran lari nou pral manifeste pou lavi nou chanje, moun sa yo degaje n kou mèt Janjak ba yo sa yo merite, si se ta vre nèg sa yo se itilize y ap itilize pèp la pou yo kapab fè kapital enterè yo.